Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou kontan avèk ou e nap kòmanse emisyon sa par yon kestyon kèlè sèt kestyon kisa ki ensite anpil jèn nan peyi a antre nan gang dabò fòn di ke majorite jèn ki nan peyi dayiti yo vin wè ke Se yon peyi ki pa genyen anyen ladann ankò, pa gen avni pou la jenès. Tande byen wi. Nan jèn sa yo, ou ka jwenn omwen 30 pou san ki di ke ben yo gen espwa ke yo kapab viv demen. Yo gen espwa ke kapab gen yon chanjman. Nan 30 pou san sa, sa se moun ki gen panse sa yo. Apa sa ou jwenn 40 pou san lòt moun ki yo menm ap viv ojou lejou. Ki deside di bon sa l fè l fè m pap antre nan kenn bagay ki wrong. Ou jwenn 20 pousan la kap batay ki pou degaje yo pou retire kò yo nan peyi a. E les autres 10 pousan di pa gen chwa map antre nan gang. E mwen fè konsta sa se pa rapò ak entansyon anpil jèn pou antre nan gang. Paske nan zòn mwen te leve. M ap gade pou mwen anpil ti jèn ki t ap goumen a dignite yo men èske nou konnen ofinal anpil nan yo oblije di bon sa l fè l fè humm paske konpwone byen yon nèg ki fè 1 an l ap batay li fè 2 zan l ap batay li fè 3 zan l ap batay 4 an ap goumen finalman aprè tan de konvwatiz gonlè l ap tonbe paske Imajine yon moun ki kretyen, yon moun k ap priye Bondye, li konnen fòk li kenbe. E premye bagay pou l di tèt li, li p ap vòlè, li p ap fè yon seri de bagay. Men, peche ki parèt plis iminan lè yon nèg ou legliz, se kestyon al fè sèks san w pa marye. Gen anpil nèg ki di yo ka kenbe. Gen anpil ki fòse marye. Men gen anpil tou ki tonbe nan peche. Se pa vre. Sa vle di, nèg sa yo, si yo fè de twa mwa la a, y ap kenbe, yo fè de twa lane, y ap kenbe, ebyen yon jou yo kapab tonbe. Se pa pou m padone anpil jèn k al nan gang non, paske sila yo ki pa antre nan gang nan, Se paske yo menm yo vle kenbe dinyite yo. Men gon grenn bagay pou nou konprann. Lapolis, les autorités du gouvernement, yo pa fè yon kanpay nan lide pou di jèn yo pa antre nan gang. Yo prefere kite bandi yo ap konvwate jèn yo de jou an jou, epi sa w tande a la a, anpil ti jèn antre nan gang. Pa egzanp, si nou chita sou voice nou sot tande talè a la a, w ap wè ke jèn sa a li menm l ap ensite lòt la pou kapab al tabli baz yo andeyò a la a pou al fè lòbèy. Se sa k fè w wè, nan anpil seksyon kominal nan peyi a la a, gen anpil ti gang. Ou pa konprann non, gen anpil ti gang. E m pa menm bezwen di nou pou la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens. Èske nou pa sonje te gen yon epòk Lanmò Sanjou te di li menm li oblije kanpe enskripsyon an paske, Gen anpil jèn ki ap antre nan gang. Jounen jodi a la, ann pran egzanp on jèn ki pa gen espwa pou li ale nan peyi Etazini. On jèn ki ap viv nan on peyi kote ke afè travay la pa gen sa ankò. On jèn k ap viv nan on peyi kote ke li pa egzan de kidnaping, li pa egzan de yon bal tèt. Men, si l antre nan gang mesye, se ke gen on pakèt kondisyon ki reyini pou li antre nan gang nan. Se pa ke m di sa yo fè a bon non, paske m toujou di, Gon pakèt lòt ki yo menm deside kenbe dinyite yo. Men mezanmi, lapolis, otorite yo fòk nou fè yon bagay. Nou dwe fè yon kanpay la pou n di jèn yo, men ki pwoblèm ki gen nan gang. Men ki danje ki gen lè w antre nan gang. Jounen jodi a la, ou oblije kite ke se de nèg ki yo menm gang, ki atis e ki ap konvwate yon seri de lòt jèn. Pa egzanp, ban m di yon bagay. Si yon nèg ou antre nan yon gang. Imedyatman ou antre nan gang nan, ou gon lajan yo ba ou. Lè yo ba w kòb sa a pou w kapab al fè ti aktivite w. Èske ou tande sa jèn yo t ap di talè a? Lè pa egzanp ou fè yon bèl resèt, ou pote resèt sa a ale, outre ke ou gen lajan pa w k ap sòti nan resèt sa a, men ou vin pran grade. Ay! Anpil jèn ki nan gang yo ta renmen vin tankou Izo, yo ta renmen vin tankou Ti Lapli, yo ta renmen vin tankou anpil lòt nèg. Eske nou pa konprann? E ankò plis, lè pa egzanp on nèg ou fè on vye bout klas la ou wè klas la pa itil ou anyen, bon, ou oblije men o final m ap di tout jèn, zam nan li nan men w li pou ou. W ap fè tout egzaksyon ki avèk li. Men ekoute, imedyatman w tonbe, zam nan gentan enmi w. E depi w nan aktivite sila, depi w pa yon gwo chèf de gang, ebyen, di jou ou landmen, ou kapab tonbe. An nou ba ou kèk enfòmasyon. Nan moman n ap anrejistre emisyon sila, on vyen de nou sinyale ke genyen yon sitiyasyon la anlè a onivo de Laboul. Pandan m ap fè emisyon maten an, mesye, m ap priye Bondye pou ke pa gen anyen de grav ki rive. Epi poutan nan zòn Gwenye, Fesa, Laboul 12, Laboul 16, yo fè nou konnen gen zam k ap chante anlè a la. Gen yon gwo cha ki deja li menm monte anlè a la pou al twoke kòn li ansanm avèk mesye Ti Makak yo. Operasyon lapolis, yon prezime asasen. ki li menm te touye yon polisye arete nan sud peyi a. Non li se Obenson Sendor, li jwenn arestasyon li pa bò kote la polis nan dat 31 mars 2023 nan komin Kavayon nan departement du sud. Endividi sila akize poutèt li asasinen pa bal week-end pase a yon ajan la polis Nan non Mikerlange François nan yon diskotèk nan Petyonvil. Nan moman arestasyon li, Mesye Obenson Sendor t ap sikile a moto, li te gen an posesyon li yon pistolè kalibre 9 milimètre. Gouvènman ayisyen an fèk pran desizyon pou kapab chanje lavi anpil sitwayen pandan li vle pèmèt yo fè demand idantite yo an liy san yo pa deplase pou kapab bay raketè lajan. Trè bòn desizyon. Desizyon sa a. Gen anpil moun ki salye li, pa egzanp Andre Michel, pòtpawòl sdp, Nouvèl mezi sila a pral fasilite lavi sitwayen yo chanje pou kapab jwenn paspò ak lòt pyès idantite. Inisyativ sila a se yon pa nan bòn direksyon pou kapab lite kont kòripsyon k ap fè raj nan peyi a. Li enpòtan pou souliyen ke kòripsyon se youn nan pi gwo obstak ak devlopman ekonomik sosyal Ayiti. Li afekte tout aspè. la vi kotidyèn ikonpri moun ki bezwen fè dokiman idantite. Anpil sitwayen souvan bay lajan ak fonksyonè kowonpi pou kapab jwenn paspò ak lòt pyès idantite. Men gen yon pwoblèm. Deli Doc se nouvo sit sa a Ariel Henry fèk lanse. Men gen yon pwoblèm wi la. Fò nou di ke yon ti tan aprè lansman an, pa bò kote gouvènman an, platfòm ki rele Delidoc, ansyen direktè jeneral Conatel la, Jean Mary Altema, revele ke ebyen sit sa a li gen anpil fay ladan li an matyè de sekirite. Daprè li, website www.delidoc.gouv.ht/delidoc. ki pare pou kapab rekeyi done pèsonèl sitwayen yo, li pa sekirize. Sa vle di, nèg yo kapab antre nan sit sa yo fè règ lòbèy yo. Pou fasilite pwosesis demand dokiman vwayaj idantite, gouvènman an lanse yè vandredi an platfòm demand an liy dokiman didantite Delidoc. Men yon ti tan aprè lansman li, aktè nan sosyete sivil la ki yo menm gen konesans nan domèn sila pa konvenki. pa rapò ak fyabilite de lidòk, pami yo ansyen DG Conatel la Jean Marie Altema ki mande ak enstans konsène yo pou dezaktive l prese prese. Sit sa ki vize fasilite pwosesis deman dokiman vwayaj ak idantite prezante anpil fay an matyè de sekirite sa ki Parèt grav pou yon enstitisyon etatik ki pare pou kapab rekeyi done pèsonèl, daprè sa li di. Toutfwa, Jean Marie Altema panse ke ide a se yon bon ide, men sit lan pa enspire konfyans paske li referew ak yon lòt domèn e pèsòn moun pa konnen pwopriyete li. Yon lòt sous, Radyo Metwonòm, li menm tou fè konnen ke platfòm sa a pa sekirize. Lè ou fè yon klik sou pati gòch baryè rechèch sit sila a, ou kapab jwenn mesaj ki fè kwè ke sit la pa sekirize. Pa antre nan enfòmasyon sansib yo, tankou kat kredi pa egzanp, se sa li eksplike. N ap raple ke platfòm demand an liy dokiman didantite DeliDoc lanse vandredi 31 mas pa bò kote gouvènman li pèmèt yo reponn ak demand an liy paspò oubyen kat idantifikasyon nasyonal. Ariel degaje w pou chanje sit la prese prese paske sit la pa sekirize brother. Fòk nou di la depi kèk jou te gen yon sitiyasyon kritik o nivo de la vil dè kay Bawi ki li menm nan departeman di sid peyi dayiti ebyen tande non la polis li menm fè yon kou paske yo fèk mete men sou 2 prezime asasen 2 mesye sa yo jwenn arestasyon yo m kwè se dan la sware di 31 mars 2023. Ebyen 2 nèg sa yo ta gen enplikasyon yo nan lanmò bizismann ki rele Tat la, ebyen yo pase ozave, ekoute. Sechè mal kay di vin wa pou m dekale bon nan lè sou madanm mwen. Madanm mwen kite m, kounya la m bezwen retounen. Lanèz di l ka fè sa pou mwen. Lendi an, lè m ale, li manje, li kòmanse travay pou mwen. Kounya la m di konsa, fò m ta rete paske gen yon bagay pou m fè. Se aswè, m di bagay sa minonnen. Tout bagay se nan maten mwen ta rive. Kounya maten an la mwen fenk gen al lakay mwen e pandan kounya ti lapli ap tonbe kounya la map. N ap fèmen avèk enfòmasyon sa ki di ke komisè Jacques Lafontant mande ak lapolis jidisyè pou kapab ankete sou atak ame ki fèt nan Vivi Michel. Komisè gouvènman Pòtoprens lan, mèt Jacques Lafontant mande ak direksyon santral polis jidisyè pou kapab louvri yon ankèt sou dram ki fèt nan Vilaj dè Palm, nan Vivi Mitchell, semèn nan. Nan sans sa, fòk nou di ke an dat di jedi 30 mars 2023, endividi ame anvayi katye Vivi Mitchell ki nan komin Petyonvil nan kad pote boure sila a presizeman nan Vilaj dè Palm. Yon moun jwenn lanmò li, genyen yon lòt ki disparèt, 6 machin ak 2 kay pase anba dife, daprè sa enfòmasyon yo fè konnen e atravè yon korespondans chèf pakè Pòtoprens lan adrese ak dcpj, se ta yon konfli de dwa de pwopriyete ki opoze konseye an fonksyon Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè, Mèt Duren Junior ak plizyè lòt pati. Pakonsekan, Mèt Jacques Lafontant mande ak Direktè Santral. Polis jidisyè la pou kapab lanse yon ankèt yon mannyè pou kapab detèmine le vrè du fo dan sèt afè. N ap raple ke swit ak aso ki lanse pa bò kote malfra nan zòn sila, lapolis nasyonal te anonse li repran kontwòl sitiyasyon an nan aprè midi jedi 30 mas 2023. E vwala mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi